Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nap kòmanse avèk enfòmasyon sila gen yon post Morvan John Colem fè se sur Facebook ebyen post sa li konsène yon gwo bout artist ki rele Fantom ebyen maten an li fè post sa pou dir ke aktyèlman lapolis nan Santo Domingo ap chèche Fantom ak yon gwoup bandi ki te avè l nan pwogram yo asasinen yon jenn ki rele Junior ki ta genyen 26 lane ak yon kout kouto. Jis Fantom vle pran sè Junior ki ta sòti usa, tande byen wi, pou al dòmi. Donk frè l la li menm pa t dakò. Epi sa w tande a la, deblozay pete. Fò n di nou ke gen anpil kòmantè pòs sa li sisite. Dabò, y a John Colem Morvan ki a di 4 nèg nan baz chèf gang Fantom Sendomeng gentan anba kòd. Genyen dotre kòmantè ki di ekoute Fantom sa a. Se pa ti bandi non li ye. Se pa nèg ki gang a demi non n ap gade la. Gen anpil lòt kòmantè toujou, yo pran non atis lan pou yo vòlè, fè vye krim, domaj se pa Ayiti li ye. Bon brèf fò n di ke Fantom si enfòmasyon sa se vre ebyen. Fantom pral nan gwo difikilte. Dènyeman nou te wè Fantom se te nan peyi Dayiti. Nou te wè Fantom sou yon cha kanaval. Bò kote Izolan, Barikad Crew e kanaval lòbèy ki tap fèt Channmas lan, Fantom te vini o pwen ke nan animasyon ki tap fèt, nèg yo di men Fantom te kwè yo tap chèche w. Ebyen Fantom di menm la nèg ki ka arete m e pou yo vin arete m. Donk Fantom On moun gen dwa pa aksepte ke Fantom se bandi. On moun gen dwa pa aksepte ke Fantom se gang. Men, Fantom se yon bad boy. Fantom se yon move je, se yon aksyonè. Sa vle di, si w gen pwoblèm avè l, ou mèt met nan tèt ou ke l ap rive sou ou e li ka menm touye w. E depi, tande byen wi, on nèg gen jan de konpòteman sa yo, ebyen anepòt ki moman l ka touye moun. Bon wi, a nenpòt ki moman l ka touye moun. Mwen mè bon lè misye moute sou rezo a la menm. Wa pa kouzen l, prezidan pa bòpè l. Li di sa k sot nan bouch li. Men gen yon bagay nèg yo pa konprann. Wè Ayiti, se li ki pa bon an. Si w kite Ayiti, w ale la Sendomeng ki pi pre, fòk ou aranje w. Gen gang wi lòtbò a. Chaje ak gang Sendomeng. Men ekoute, fòk ou pa rive nan yon nivo pou sible twòp. Epi dezyèm bagay ankò. On dominiken gen dwa gang yon afè a leta peyi l men ou pa ka ayisyen jan yo pa renmen ayisyen an epi ou menm ou vini ou tounen yon kat make bon kounya la si se vre si lapolis ap chache fantom tout bon vre an repiblik dominikèn ki sa k pral fèt kounya la fantom ap oblije tounen pa bò lakay bon vini la nou konnen kòman bagay yo ye nan peyi dayiti paske gen nèg ki di yo menm yo pap janm rete nan peyi sa yo ta pito fè tout zan yo. ap viv an Repiblik Dominikèn. Bon, sa vle di bagay la tèt chaje wi la. Antouka nou menm nou rete ap tann pou n konnen ki sa k ap soti nan dosye fantom nan pou ou. Brèf, e genyen yon ti koze konsènan Belè. Aprè tout krim ki fin fèt, aprè tout lòbèy, moun ap konte kadav, ebyen lapè fèt antre Belè ak Solino. Men. Le mal li deja fe. E genyen yon not ki vin jwenn nou pou di ke dans la matinee du 19 mars te gen kek ti kout bal an le a. Ben nou pa konnen. Men aparamant genyen 2 group ki rankontre. 2 group sa yo se yon group Solino e yon group o nivo de Belair. Yo rankontre, yo pale e yo defini yon lapè. Yo vle pou ke zone sa yo pa an konfli anko. Men kounye a gen yon grenn bagay pou nou konprann, se pa sitwayen yo ki kòz zòn nan an konfli, se nèg ki gen zam nan men yo ki kòz zòn nan an konfli. Kounye a m pral di yon bagay, nou pap dakò avè m, nou pral rayi m, men se bò kote pèp la m kanpe, m ap toujou kanpe bò kote l. E si Bèlè konsa, se akòz nèg ak zam yo, nèg ki gen zam nan Belè. Nèg ki gen zam nan krache dife, nèg je nèf, avèk polisye ki te pote boure dènyeman yo. Se moun sa yo ki lakòz. Paske banm di nou yon bagay, èske popilasyon sivil nan Belè ap just rete yon bon maten pou di ke li ta pral nan kont avèk moun Solino? Non! Yo pa ta pral antre nan lojik sa. Ebyen, jounen jodi a la, etandone ke gon lapè ki, m ta kapab di sou wout pou li fèt. Paske yo deja negosye pou lapè sa m swete ke se pou de bon. Kounya la banm di e tout gwoup kap pale yo. Paske mwen menm ta toujou m pa renmen rete diskrè fas ak yon seri de pawòl anpil voye moute nèg ap fè. Banm di nou bagay m pa ap sipòte ni G9 ni G-pèp. Tout nèg yo se kriminèl. Tout nèg yo se zakè. A la sèl diferans, anpil nèg nan je nèf lè yo fon bagay, yo pa vle kanpe dèyè l. Tande byen wi! Anpil fwa, lè nèg yo fon bagay nan je nèf, yo pa vle kanpe dèyè l. E se sa k te poze pwoblèm nan. E depi w fon bagay, kamera sou ou, y ap di l. Gon bagay pou nou konprann. Ou wè jounalis, li pa vin pale pou l fè pèsòn plezi. Ou wè dènyeman la a nan batay la, nèg yo fon paj la a manman pèpetyèl pou yo atake RL Pwèd pou di yo lajan Babekyou a te nan men l. Lajan Babekyou a sa vle di w ap pale pou Babekyou. Bravo! Kontinye konsa. Men nou pa wè nou menm k ap dechire. Lè w pase nan blòk nèg krache dife, blòk Dèlma 3, nèg ap plenyen. Nap di RL prod ap sipòte nèg sa yo? Anben e sa map di nou an. M renmen pou lapè m la. Pase banm di nou yon bagay. Si m te ka wè nou tout fè lapè, li tap bon mwen lè sa m tap kapab pase sou Bèlè alèz. M tap kapab pase Dèlma, ba Dèlma, alèz. Se grimas nap fè? Kontinye fè grimas epi peyi a li menm lap depafini. Bandi ap kraze brize tout kote. Ou konprann? Epi nou menm nou la nap peri. Kou yon moun pale, menm nou menm sa kap peri a. Ou konprann? Nou te gentan wè moun sa gen pozisyon. Degaje non pèp ayisyen, pouse chwal nou. Ann gade kòman sa te ye nan moman tou 2 gwoup yo tap pale sou inisyativ pou ke lapè kapab retounen o nivo de Bèlèr pou kapab gen yon veritable lyen antre Bèlèr e Solino. Kote gang a yè le le ka finanse li pa tap janm ka finanse gang bèlè sa. Ann ale la nou. Kote mes am yo pou nou? Map mande pou entènasyonal komanse mare e moun sa yo ka vin ba nou zam yo. Men moun bèlè bon grenn yo ap goumen pou yo demaske yo de move grenn yo paske nou menm nou di aba gang aba nèg a zam e polisye ki gendwa gen zam e fòl byen itilize zam nan aba tout gang nan peyi a nap goumen pou n kraze gang nan peyi a nou patap janm al alye avèk phtk ozila pa gen anyen pèsonèl li. Men pa met non bon zòn sèl sèl li bouke misè. O, bèl reyinyon, bèl reyinyon, trè bèl reyinyon, bèl deba, nou chita ansanm nou pale. Men, jounen jodi an, nou vle pou nou anonse a tout popilasyon an, nou vle anonse a tout popilasyon an ke lekòl ouvè depi lendi. Nou konnen gen plizyè moun ki epapiye divès kote, men n ap di yo Gade kal yo, gade fòs yo pokipe pèsonn moun ki ap pale men entèl pral vini, men entèl sa non bagay sa yo fini se moun ki te fè masak yo responsav masak yo men moun ki pat nan anyen yap toujou kontinye lavi pou lavi ka reponn ann di lekòl sa ouvè tout lekòl onivo bèlè yo tout sanse ouvè depi lendi. Menm kò rebèl nou gen la, li ouvè, e li ouvè lendi si Dye vle nou mande tout moun pou kouri lanse mesay la ba tout sitwayen yo, nou lanse mesay la ba tout malere, malerèz yo pou yo ka rantre pitit yo lekòl lendi si Dye vle. E la nou pral moutre lemond, nou pral anndan bas ya, lan mache ya. Pou lavi ka reprann. Pase mache a an jan sispèk. Men depi m parèt, lòt moun parèt, lòt moun parèt ki sot Bèlè. Y ap wè vrèman vre tout bagay antre nan lòd yo. Nan di an klè. Lavi reprann onivo de Bèlè. Lavi reprann onivo de Bèlè, ni onivo de Basya, ni onivo de Silin Sonino tou. Se moun ki mal konprann k ap pede fè latwoublay, fè lapati mache. Pwis yon erè te fèt, nèg la li menm pèsonèlman li vle. Se konsa w karakte tèt ou? Nèg la li menm pèsonèlman Li vle fè bagay li, li fè bagay li. Men m konnen pèp Solino ap bay non yo, ap bay non yo, ap bay tout detay. Paske se pèp Solino avèk pèp Bèlè, avèk pèp Maya, tout pèp yo pral met ansanm pou yo bay detay pa yo a yo menm. Mwen menm m pa, m poko byen plase pou m bay kèlke bagay. Men kanmenm, nou konnen pèp Solino ak pèp Maya, yo vle ret trankil. Yo bezwen lapè. E sa nou vle. Te gen yon reyinyon di ki te fèt yè, donk nou antann yo ak tout moun ki te konsène. Sa sak rive a pou nou jwenn yon solisyon. Mwen m repon ou byen m di w depi avan yè yon reyinyon te fèt yè ankò nou chita pale sentop tout bagay nèt sentop men se moun yo ki poko gen yon fòs de konfyans Men kisa ki alabaz sak rive a? Bon sa alabaz la sak rive a m kwè w ap fè radyo pase bon tande pase ou wè se yon masak ki te fèt nou paka eksplike sa la n pou le moman nou poko nan bagay sa yo le moman la nou nan lavi reprann pou tout timoun ka al lekòl e sa n ap sansib la nou sansibilite sa nou vle sansibilite pou n fè sansibilizasyon pou timoun ka tounen lekòl e sa nou bezwen la wi mwen. Pase nou di, olye pou yo ba nou zam, pito yo ba nou lekòl. Ba nou lekòl pito olye pou a ba nou zam. Wi, n ap mande tou, pou ki sa ke yo pa konstwi anpil lekòl leta pandan ke lekòl leta yo men men, dènye fin yo de pa ka travay. Men dènye fin yo de kounye a la pa ka travay akoz de ensekirite. E timoun lise petyon yo bezwen pwofesè yo pa ka jwenn pwofesè men se pa pwoblèm gè sa ki te genyen an yo tap jwenn pwofesè men map mande nou laprès mèsi anpil mèsi moun rache moun sa pap ni itil nou anyen paske nap toujou rete frè nap toujou rete sè paske menm nasyon nou ye e pa e pa nan gè nou ye avè etranje kouman fè nou nou menm nou menm pwòp nasyon pa nou nap mache tiye pwòp frè nou. Pa sipoze konsa. Nou sipoze gen yon inifikasyon. M ap mande senatè yo avè depite k ap bay moun nan geto yo zam yo, kenbe. Nou vin nan mache Solino a, just n ap montre popilasyon kòman nou menm tout pitit zòn nan te chita pale ansanm, ni Solino, ni Basya, chita pale ansanm pou nou ka fè lavi reprann. Lavi reprann se senp, men pliske se nèg ki te responsab masak yo, se nèg yo ki fè masak yo. Nou menm nou pa gen okenn rapò a anyen pèsonèlman. Dezayè nou menm, Pèsonèlman, n ap kontinye demach la nou fè lemonn ap viv sa k ap fèt la, tout sa k ap fèt la li trè enteresan pase lekòl la. Lekòl, n ap fò lekòl la ouvè. E sa vrè, lekòl Solino fèmen, lekòl Basya fèmen, nou oblije fè yon kri dalam pou nou rele tout tout moun nèt met men nan pat la, malere, malerèz pou wè ouvèti lekòl. Pase mache a gen yon presyon, yo toujou di ladan l moun yo pè vini. Men nou te chita pala tout nèg yo jis pou nou fè yon sèl la, yon sèl. Ki garanti nou ka bay a moun ki te ale yo ke sa ki pwodui a pap refèt ankò? Pa di sa, pa di sa. Nou pa ka di ki garanti nap bay a moun. Se de, lè de, lè de, lè de sektè ki chita yo fon akò, yo fon table ronde. Depi yè yap pale, yo fon bèl table ronde. Yo dakò Pap gen pwoblèm, pap gen pwoblèm. Nou te, tankou jan nou te ta kleyone nou menm anndan Solino, nou te di nou menm nou pa nan gè ak Bèlè, nou pa nan gè ak Maya. Nan fratènite, nan tèt ansanm ke nesesite pitit Solino te wè, fò nou te fè deplasman pou nou ta ale Bèlè, pou nou al rankontre frè n ak sè nou yo anndan Bèlè. e pou nou te voye yon siyal, pou nou te voye yon imaj ale pou nou te moutre ke nou menm sa nou t ap pwomne a, nou t ap pwomne l avèk kè, avèk lanmou, avèk sajès ke Papa Bondye nan syèl la te ba nou. Yon lòt fwa ankò, pwofesè m ap di w. Bon, se pa pwofesè, se Pòt Mèt Pòt Pòl Bèlè. M oblije vini pou m fè delegasyon an jis pou nou di l byenveni. Mwen redi a gen yon antant ki jwenn, men ki mezi nou abòde pou ke sa k te fèt la pa refèt ankò? Bon, nou menm, ban m di w sa pèsonèlman, nou menm anndan Solino, Bèlè, Maya, nou pa t gen yon pwoblèm vrèman. Se yon bagay ki debouche, menm nou menm nou pa konn kote l soti. E nou konprann leta, leta sa a, ki jan l santi l, pran plezi l, alèz pou l antre nan yon de se de zòn, pou l jayi ensekirite a, pou l jayi, pou l kouri dèyè. Popilasyon, paske leta pa desèvi nou nan anyen. Men nou menm anndan Solino nou entèlijan, ou konprann sa m vle di la. Nou entèlijan anpil anpil, paske nou gentan wè bagay k ap vini an, li pa sòti nan adn nou, nou menm anndan Solino nou pa pwomnen sa. Epi pou n fè swit avèk antant nou menm n ap di a, pa gen antant vrèman, paske se yon sèl nou ye, se frè nou ye, nou gen nesesite pou nou travay ansanm. pase jan nou te konn ap fèl la, pase lè leta santral sa degajel li voye fòs fè nwa vin jayi ensekirite anndan solino, pa rapò de entèlijans nou menm anndan solino nou stopel pou nou fè popilasyon konfyan de sa kap fèt la, nou oblije pran yon pitit bèlè ou konprann sa m vle di w la, natif natal ki gen san ki konprann entèlijans ke nou menm nap pwomne a, li konprann nesesite. Pou nou avanse nan bòn dinamik la. Pou nou fè pèp la konprann. Pa nou tout pat nou tout nou tout pat nou tout. Nou tout pa abandone vrèman. Ou konprann sa m vle di w la. E pou nou fè santi sa. E lè pitit la te deplase. Li te vin wè frè l. Li te vin wè sè l. Anndan Solino. Pou l te wè dega leta santral sa a. Degaje anndan Solino. Anndan Maya. Anndan Ritimas. Ou konprann sa m vle di w la. E pi pou nou menm. Pou nou fè dega yo. Pou nou. pale de yo epi pou nou di popilasyon an menm an swa menm retounen lakay li vin viv jan li te konn abitye viv la epi nou mande lapè tèt ansanm lanmou respè frè m wi mèsi al fè vizit dèbi. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou w kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.